Madam Martine Moïse, mèsi paske ou aksepte reponn kesyon nou nan yon kontèks ki ekstrèmeman difisil, yon lane apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, Jovenel Moïse ki se mari ou. Madam Moïse, di mwen, yon lane apre, kouman fanmi an ap viv asasina Prezidan Jovenel Moïse? Massado Guerrier mapa salye ekip ki ranze entèvyou sa posib jodi a, map salye tou tout oditè avèk tout entènot kap koute nou, swa an Ayiti oubyen nan tout diaspora. Fòm diw Guerrier, lè w pase 25 lan avèk yon moun ou renmen, yon moun ke w konstwi yon fwaye avèl, yon moun ki te la pou ou, ou te la pou li, Beloved Oni yon klakman dwèt asasen debake anndan chanm lakay li de masak Serye sa di Sa di e m panse prezidan Jovenel pat merite sa Prezidan Christian Jovenel se pa sou kabann lopital li te ye pou l te ka di nou yon dènye orevwa Donk yon lane apre fanmi l ap aprann adapte l. ak sitiyasyon difisil sa a. Sitou lè w ap gade kijan dosye yo ap avanse, y ap trennen kriminèl yo deyò toujou, y ap sikile libe libè. Fanmi ap viv yon vid. L ap viv avèk chagren. L ap viv nan soufrans. Men nou se yon fanmi ki rezilyan. N ap kenbe li. Nou p ap lage. Wi, m konnen se kanmenm yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil fanmi an ap viv, men m sonje ou te fè depozisyon nan kabinè denstriksyon. Jodi a, di nou, nan ki nivo dosye sa ye? Alo? Ok. Wi, se te mèkredi, wi, se te mèkredi 6 oktòb 2021 ke nou te depoze mwen menm avèk moun yo, nou te konstitye nou an pati vil e nou te depoze yon plent. Nou te depoze l kont chèf gouvènman an, nou te depoze l kont kriminèl ke rapò dcpj a idantifye, nou te depoze l tou kont konplis ke yo genyen ki poko janm idantifye. Men jounen jodi a Guerrier, tout moun ap konstate ke, kòm mwen diw deja dosye a trennen. Nou sou nominasyon senkyèm jij enstriksyon, men pa janm gon pwogrè vre ki fèt nan dosye a. Men nou pap dekouraje, nou konnen ke Prezidan Jovenel ap jwenn jistis. Prezidan Jovenel ap jwenn jistis se petèt yon rèv. Se petèt yon anvi, se petèt sa chak grenn Ayisyen anndan peyi an ta swete pou ke finalman genyen de limyè ki fèt sou kesyon sa a. E, bon, se kanmenm ekstrèmeman di pou n ap pale de Jovenel Moïse, ansyen prezidan ki pa prezan aktyèlman la. Men Martine Moise m konnen l pa fasil pou ap reviv moman trajik sa, moman sa ou te viv nan lannwit 6 pou rive 7 jiyè, men e kòm jodi an se kanmenm peryòd pou n make anivèsè sa, di nou kouman ou te viv, pale nou tout ti peu de E 6 la. Komsi avan e zak sa komèt. E ede nou konprann sak pase. Kouman anbyans la te ye avan menm mesye yo debake nan kay la. Jou madi 6 sa a se te yon jou gerye tankou tout lòt jou. Pat gen anyen ki te ka fè w santi ke Lavi ou menm an danje, puiske tout moun ki ta avè nou yo, Prezidan Jovenel te fè yo full konfyans. Malerezman Prezidan an mouri nan espwa ke moun li te fè konfyans yo tap vin pote l sekou. Men lè map gade plan te twò byen ranje Guy. Moun ki twò renmen lajan ak pouvwa te vann nanm yo E malgre tout apèl. Yo di prezidan an wi. Nou nan wout nap vini. E bon kontak la yon ti jan difisil nap eseye regadel ankò la pou nou wè kouman e. Sa ye, n ap eseye gade pou n wè kouman sa ye, men kontak la yon ti jan difisil. N ap ekskize nou oprè de moun yo, piske kominikasyon an vrèman pa fasil. Se nan yon kontèks ekstrèman difisil n ap eseye fè entèvyou sa a, piske koze entènèt la se pa bagay ki fasil ditou. Men nou pral eseye gade pou n wè ki dilijans, ki posiblite n ap fè. E entèvyou sa ap fèt dan le nò e men e nou aprann se tout sistèm e telefoni an ki tonbe dan vil kap ayisyen notamman konpani natcom e pske la kote nou ye a se kan menm e men fòm di w son bagay ekstròdinè pske e yo aprann nou depi tout semèn nan natcom tap mache trè byen a nòt arive. Nou te gentan anonse ke nap la, men nou konstate ke entènèt la pa fonksyone ditou. Eske sa rantre nan kad de, m pa konnen, bon pa gen anyen m ka di. Men nou remake koze entènèt nan vil Okap depi lè nou rive la, bagay la difisil. Men mwen sèlman di tèt mwen, eske l antre nan yon kad de, piske yo te deja anonse ke Guerrier Henry ap la, nap vin fè de emisyon live etc. M pa konnen. Men Natcom fon ti efò kanmenm pou ke ou rete kòrèk avèk nou. Paske la sitiyasyon difisil. Wi Martine Moise nou tap di ke nou konnen l pa fasil pou ou ap reviv moman trajik sa ou te viv nan lanwit 6 pou rive 7 jiyè a. Men tankou m di kòm ou te la, te prezan. M ta renmen gen yon ide, piblik lan ta renmen gen sa, kouman anbyans lan te ye, kòmsi anbyans nan kay la avan menm sa rive. Sa vle di ke mete m bò zòn dizè di swa jiska onzè, kouman sa te ye, kouman fanmi an te ye. Ban nou ti detay sou sa, m ta renmen viv sa, lè dènyè minit, lè dènyè zè de Jovenel Moïse, prezidan de la République, kouman anbyans lan te ye. Bon, kòm mwen di w, m ap pran l pi bonè ke sa m ap pran l nan jounen 6 la. Jounen 6 la se te yon jounen tankou tout lòt yo gen. Pa t gen anyen ki pase nan jounen an ki ta ka fè w santi ke yon dram konsa, pi ta w ta pral viv li. Pase, kòm mwen toujou di, Prezidan Jovenel te fè tout moun ki te anndan sekirite l Yon konfyans avèg full konfyans. Malerezman prezidan an mouri nan espwa ke moun sa yo ke l te fè konfyans lan t ap vin sove l. Men kòman ti jou di lè m ap gade plan an, plan an te twò byen ranje. Lè m ap gade jan yo fè ak pouvwa a, pouvwa avèk lajan Pousa moun sa yo te vann nanm yo malgre tout apèl prezidan te te fè yo. Yo reponn prezidan yo di l yo nan wout epoutan se pa vre. Yo lage l a la bouchri. Bal ap tire toupatou, oblije kouche atè jiskaske yo antre nan chanm nan, yo tiye l. Men yon pwen m toujou fè, se kesyon m ap poze tèt mwen, gen yon papye, yon dokiman yo te di nan chanm nan ke yo pran avè l. M toujou ap poze tèt mwen kesyon, ki sa sa ye? Ki dokiman sa ka ye? Pase kote m chita a, se santi m ka santi sèlman, paske se te papye yo santi k ap vole. Non se pa sa, non se pa sa, non se pa sa, wi se sa. Men tip dokiman ki ase enpòtan ki nesesite ke yo vyole chanm yon prezidan. Non, eske sa ta vle di ke kèlke pa yo te konnen ke dokiman anndan? Se kesyon map poze tèt mwen jis koulye a, Guerrier. M tèlman gen de kesyon san repons ke anpil fwa. Se gade map gade map kole 2 moso ansanm pou m wè si m ta ka jwenn de repons. Men Martine Moïse banm mande w sa, èske se premye detonasyon ki pral fè n konnen moun yo gen moun ki vin nan zòn nan oubyen te genyen kanmenm 2 ajan de sekirite ki rantre ki te vin di nou ke prezidan gon sitiyasyon difisil? Èske se detonasyon an ki fè nou konn sa oubyen kèlke pa genyen 2 moun 2 ajan sekirite 2 responsab de sekirite te nan espas la ki rantre ki vin di nou, Ah prezidan gon bagay kap pase la oubyen pa gen pèsòn moun ki te fè lyen ansanm avèk nou. Jis premyè detonasyon an fèt jiskaske vin gon silans de mò apre moun yo fin ale. Pèsonn moun, mwen di pèsonn moun pa janm vin di nou anyen, menm lè map soti map kite kay la, mpa jwenn on mouch menm nan lakou a. E moun ki te reyisi vin sove nou, se yon gwoup polisye ki te nan yon misyon byen lwen. Yo te fini mete sou pye yon lòt baz militè. Men, ban m fè relans sa trè rapidman. M ap eseye fè ti relans sa trè rapidman, menm si koze entènèt la ap ba anpil pwoblèm. Martine Moïse, n ap fè relans sa trè rapidman. E euh sa vle di men eske kelke pa paske gen de moun ki di prezidan Jovenel son nèg ki te ki toujou vivan ki toujou siw la bal e euh eske pat janm gon tantativ ki te fèt malgre nap tande sa pou nou menm tou nou soti nal gade sak genyen an oubyen neseye fè de kontak a pwoksimite a moun ki te la yo. Gen de moun ki di, konesan prezidan Jovenel Moïse, se yon nèg kòmsi ki vivan, se yon nèg kòmsi ki renmen bouje. E pa t gen okenn kòmsi koneksyon ke n fè avèk leksteryè espas la, pa t gen yon tantativ menm pou n te yon ti jan soti al gade pou n wè sa k te genyen. E ou tankou sonje. Ou pa t ka al gade, Guerrier. Se toutotou kay la, ou tande se moso brik k ap tonbe, bou! epi moso vit k ap tonbe. Se tankou son, se on wonn ke yo fè. Jan nou santi ke bagay la ye. Paske kote w ye a, se sèl bwi bal wap tande, gwo zam, ou pa gen anyen ke w ka fè ankò ke rele moun. Ki moun pou rele anvan? Se chèf sekirite w ke w rele anvan. Ce qui a été fait, bien sûr. Ce qui a été fait. Lè fini ou rele moun ki responsab kò yo, kò ki la pou defann ou an. Ce qui a été fait. Sen. Moun sa yo reponn, yo di prezidan nou nan wout, n ap vini. Si m wè moun sa yo, se kò m ap pale avè w la la. M konn prezidan te konn te konn gen anpil gwo dosye, de gwo desizyon deta. Èske sa konn rive li pataje enkyetid li ansanm ak ou, kòmkwa li santi l menase, li ta sibi menas? Èske ou te konn wè gon pè ki genyen nan lakay prezidan sou lavi l? Piske sa rive nan yon peryòd Kote ke li pa t, li pa t desann nan palè nasyonal? Eske li te konn pataje sa ansanm avèk ou? Prezidan Jovenel te deside kenbe tèt ak sistèm nan, paske l te vle ke te gen yon amelyorasyon ki fèt nan lavi moun ki nan mas yo. Men kòm ou konnen, te gen anpil moun ke sa pa t fè plezi. paske moun sa yo se sou san pèp la ke yo fè richès yo. Te gen anpil menas ki te fèt a laverite. Gen anpil ki te piblik, sa vle di moun nan monte sou radyo, li ap fè yon entèvyou, li fè menas yo. Men gen anpil lòt tou ki te mwens piblik, men ke m panse ke jodi a pèp la wè paske je l ouvè. E si w ap tande. diskou ke prezidan te konn fè kelke mwa petèt anvan l mouri, wap gade wap santi ke l te santi ke te gen yon bagay ki ta ka rive. Men a oken moman de la durée, prezidan an pat janm te pè. Li te toujou rete fèm e l toujou di w sa, M pap fè bak. Li te renmen di ti fraz sa, M pap fè bak. Li konnen ke misyon l se te chache ti rès la pou pèp la. Menm si l konnen l ta pral mouri, Li te chwazi lanmò a pou je pa nou te ka ouvè, pou lit ke l te kòmanse a l konnen l p ap fini l, men pou nou menm pou nou konprann dèyè pou nou ka fini lit la ansanm avè l. Gen anpil moun ki te pwomèt ke yo t ap redui peyi a an sann, yo fè l vre. Yo touye Prezidan Jovenel, men l pa mouri. L ap viv nan kè chak grenn Ayisyen, ke l nan peyi a, ke nan dyaspora. Yo touye Jovenel Moïse, men yo kreye tou gèrye 15 milyon Jovenel Moïse atravè lemond. W ap dakò gen moun ki ta prefere jwenn Jovenel Moïse jodi a vivan an lye e plas ke li nan yon tonm prezantman, dimanch ki sot pase la 26 jen. tap fè Jovenel Moïse 54 lane malerezman li pa rive viv sa eske sa te rive Martine Moïse nan yon moman kote ke nou te konn diskite sou pou nou ranfòse mezi sekirite nou nan kay la paske gen anpil enfòmasyon kap pale gen enfòmasyon ki di ke sa konn prive gen drone ki konn ap pase sou kay la kote nou abite sa menm konn rive gen de fwa gen de moun te gen aksè fasil a avèk kay la, gen menm moun ki di ke kamera te an pàn, èske ou menm kòm fanm ki gen responsablite sa pou la jesyon de la mezon e jan te gen menas yo, èske sa pa rive pou nou te konn ou menm avèk mari ou, nou te konn kesyone sou kesyon sekirite a? Ok. Fò m di w ke mwen m se youn nan moun ki ta ka swete ke prezidan an te vivan jiska prezan. Paske plan prezidan an, se pou apre lè l pa prezidan ankò. Paske l te gen plan, tout sa l te konnen yo koulye a, l t ap gen tan l ap al mete yo o benefis peyi a. Men la malerezman yo pa ba l chans. Wi m te gen jesyon kay la se vre, men m pa t gen jesyon an pwen de vi sekirite. Paske gen anpil kamera ki te vin mete pa la swit, m mande prezidan eske l te okouran, li di m ke l. Fo kout. Mwen m pa konn kilè yo met yo. Fò m di w tou ke Prezidan Jovenel te fè moun ki nan sekirite l ankò fè favè. Ke se swa chèf sekirite, ke se swa moun ki konseye an sekirite, ke se swa moun ki responsab twoup, Son konfyans avèg li te fè moun sa yo. Lè nou te konn wè dwon yo, se chèf sekirite a nou te konn rele pou n te di l sa. Enpotan. Nou jis pa t konnen nan kisa nou te tonbe. Malerezman, se lè l twò ta ke nou te konnen. Twò ta se vreman twò ta paske la. E bagay la oti jan difisil. Men depi apre lanmò chèf leta Jovenel Moïse, gen anpil pawòl ki pale kòmkwa fanmi an ta desoude e ke sa rive ou fè wout pa w, genyen Jovelin ki fè wout pa l, la famille Moïse, frères et sœurs Moïse ki fè wout pa yo. Bon la, m vle rete egzakteman dan la famiy ki konpoze de papa Pitit avèk m papa manman pitit. Kouman relasyon e jodi a la famille moise lèm di la famille moise map pale de la famille de jovenel moise ou menm e avèk les enfants kouman relasyon e jodi a. Fòm diw se premye fwa e fanmi moise ap viv yon dram ki nan nivo sa nou pase anpil bagay ansanm men sa li li odsu de tout bagay e sa makel nan zantray li. Pou mwen, fanmi se pi gwo terapi ki egziste. M panse ke sa a li soude nou plis k anvan. Byen antandi pou mezi de sekirite, anpil fwa nou chak yon kote. Sa di timoun yo pa avè m, m pa ak timoun yo, Jovelin yon lòt kote, nou chak yon kote pou mezi de sekirite. Men, kòm mwen di w, fanmi se pi gwo terapi ki egziste. Lè nou youn konnen nou youn la pou pou lòt, nou youn sipòte lòt, lavi n vin pi fasil. Donk nou toujou met tèt nou ansanm, nou toujou rete soude malgre sa tout moun ap di. Jiskaprezan, se paske nou rete soude ki fè ke nou ka ret vivan pou nou ka kontinye fè wout la. Si se sa, yo t ap gentan dispèse nou deja. Yo t ap gentan dispèse nou. Sa vle di kontrèman a rimè ki di ke E Joverlin fè wout pa l, pa gen relasyon eksetera, sa se fo. Bon, moun yo toujou ap fè rimè kouri, sèye se dekwa pou yo ka divize an fendkont. M sonje Joverlin t ap fè yon entèvyou, yo te poze l kesyon, l te reponn. Trè byen. Li te di sa l te. Mwen menm tou bò kote pa m. Ou mèt pale. Wi, m t ap di bò kote pa m, nou toujou bat pou nou rete soude paske se relasyon frè sè, manman pitit sa yo ki kenbe ke fanmi lan pa dezagreje. Paske gen yon chòk ke w fin pran psikolojikman, si w pa gen sipò, ou pap ka kenbe. E premye sipò w, se fanmi w. Vre, vre, vre. Gen anpil ansyen minis, ansyen zanmi Jovenel Moïse Paske se vre ke w pale de fanmi, men gen sa yo rele alye avèk zanmi. M konnen gen anpil ansyen minis, ansyen zanmi Jovenel Moïse ki jodi an regwoupe yo nan yon mouvman yo rele Les Jovenelistes. Èske ou gen yon relasyon avèk ekip sa a? Èske ou gen kontak avèk yo? Nan ki kad selon ou menm mouvman sa a monte? Èske se Martine Moïse ki dèyè estrikti sa a oubyen se yon estrikti paralèl? Kouman relasyon w ye? avèk moun sa yo ki prezante tèt yo kòm Jovenelis. Ok. Prezidan Jovenel m ka di li gen anpil moun ki trayi konfyans li. Se sa ki lakoz jodi a ke l pa la ankò, l pa la avè n. Konsa tou gen de moun ki malgre tout pwoblèm yo kontinye kenbe flanbo jistis la wo. Mwen apresye ak remèsye. Tout moun sa yo di a, ke se minis, patizan, senpatizan, ki regwoupe yo sou nenpòt ki non ke yo ta ka rive. Men m vle di ke tout gwoupman ki sensè, mande jistis la, p ap janm on jou chache ekskiz pou lage lit la. E m ap tou pwofite de entèvyou sa a, pou m di yon gwo mèsi a tout patizan sa yo, senpatizan sa yo, zanmi sa yo, ki depi premye jou nwa sa a, Yo te kanpe avè m bò kote m jiskaske m rive jounen jodi a. M konsidere yo tou tankou yon dezyèm fanmi, paske se parapò yo menm yo ban mwen ki fè ke jiskaprezan m ka la toujou. Ke yo menm yo konnen ke m kanpe bò kote yo, m p ap janm lage yo. Bon, ou kanpe bò kote yo, men yo petèt wè l lekontrè, piske depi kèk tan nou pa remake w fè okenn aparisyon an piblik. Ou di ou kanpe bò kote yo, men kisa k eksplike depi kèk tan nou pa wè yo, peyi an pa wè w? M sonje peu aprè fineray la, ou te fè vizit Jeremi nan Grandans, ou te fon ti pase nan Sid peyi a, ou te menm rive tou nan Nò, men depi kèlke tan yo pa wè Martine Moïse. La vie de Martine Moïse, kisa l ye jodi an? Eske c'est une femme? e pleure jiska prezan ou byen gen de aktivite pèsonèl ke lap regle ki sa k eksplike ke yo pa wè w ou pa fè okenn aparisyon piblik? M vle w konnen Guerrier malgre ke m pa fè okenn aparisyon piblik mwen toujou la. Gen de moman pou w parèt men gen de moman Fè obsève. Pase nan obsèvasyon an, gen anpil bagay pou wap konprann. Ke w pat ka konprann anvan, paske gen de enfòmasyon ke w pat genyen anvan. Gen de moman se de strateji pou wap deplwaye. Pou konn kisa map fè apre. M di m la a koulye a, kisa map fè apre. Donk tou sa yo se yon ti rekil ki pou ba ou yo. Men fè w konnen ke chemen jistis la, Guerrier, Li long e l pa yon liy dwat. Li gen anpil koub. Li gen anpil valè. E de lòt kote, gen de moman fò w se yon manman pou timoun ou yo. Paske yo bezwen w. Yo bezwen w pou yo ka geri. Yo bezwen w pou yo ka aprann viv san papa yo. Yo bezwen w menm pou w fè yon ti pale Ou konn koman ou menm ou ye e pou yo ka pataje yo menm ki sa yo menm yap travèse pase nou nan moman ke nou pa ansanm. Donk tout sa yo bezwen rekil pou fè yo. Gen de moman tou kòm manman tout on pèp fò pre pèp la. Se sak fè apre masak prezidan Jovenel la m te fè tout vizit Kosso Cité la yo. M te pale avèk popilasyon an pou m fè yo konnen ke mwen la pou yo e m pap kanpe batay la. Map chache jistis pou prezidan yo e m pap kanpe nan chache jistis la jiskaske m jwenn li. Donk, se sak fè gen de moman fò w o devan de la sèn, gen de moman fò w fè yon rekil pa rapò a sa ou menm ke nan moman an wap wap regle kòm aktivis. E gen de bagay ou di nan repons ou an la e m ta renmen w di jan pi klè pou tout moun tande. E anpil fwa Ou toujou prezante tèt ou kòm manman pèp la. Ekspresyon sa a vle di ki sa? Eskize mwen, se pa mwen ki prezante tèt mwen kòm sa non. Se moun yo ki ban m siyonon an. Yo rele w kòm si manman pèp la. Yo rele m manman pèp. Dezyèmman, ou di moun yo w ap kanpe bò kote yo. Men, eksplike moun yo, ki jan ou kanpe bò kote yo? Piske sa rive ke. Gen de sitiyasyon difisil ke peyi ap viv, yo pa santi, moun yo kòmsi yo te ka di yo pa santi Martine pre nou nan sa nap genyen la nan kesyon ensekirite. Nou pa santi Martine Moïse pre nou nan sa ki gen awè avèk lavi chè. Lè w di moun yo ou kanpe bò kote yo, se dans le silence comme a dit l'autre oubyen? Nan chak moun gou en jan ke yo wè silans la. An m silans pa m, m pa konekte l a silans pèsonn. Paske chak moun gon jan yo defini silans yo, chak moun gon rezon pou lakel yo fè silans. Mwen di ke m kanpe bò moun yo, m konpe m kanpe bò kote yo avèk kè m, avèk kò m. Dèfwa m pa la de kò paske ou konnen ke bra a te kraze nèt fò l te refèt. Donk li son andikap li ye koulye a. m te oblije te fokis sou li pou m ka geri. Menm lè m ap fokis pou Bra geri, kè m toujou bò kote moun yo. Yo ka pa wè m nan ensekirite a, paske ensekirite a se yon bagay enpe moun kreye pou yo montre yo ke m p ap ka fè eleksyon non, lavi nou p ap janm chanje, reziye nou jan l ye a. Gaz pral monte, m pa ka aji sou gaz paske se pa mwen menm ki opouvwa. Konnen ke son ansyèn premyè dam mwen ye, kisa m ka fè pou on gaz ke yo deside monte? Prezidan te gen on strikti de pri ke l te kreye, te de kwa pou gaz la te ka vann nan on pri pou pèp la pa t ap soufri jan l ap soufri la. Men yo tiye l jisteman pou sa yo. Sa se youn nan refòm ke prezidan an mouri pou li. ki se refòm acha e vant pwodui petwolye. Li mouri pou kòb ameriken k ap monte avèk refòm ki pou fèt nan sistèm bankè a. Donk, gen yon pakèt avèk yon latriye rezon prezidan an mouri pou li e ke m panse ke koulye a pèp la konprann. Lè m di bò kote l, li konnen sa m vle di. Menm si l pa wè m, Menm si son tweet kem fè pa mwa, men li konnen ke nan kè pam lap toujou rete vivan. Nan kè pam map toujou bò kote yo. Se sam vle di. Pou yo konnen ke, ekskize, pou yo konnen ke nan soufrans ke yap sibi la koulye a, menm si fizikman m paka fè anyen, men m pa endiferan a soufrans lan. Mwen konprann yo. Mesye ekri golo yap konprann sa. E e Martine Moise diskou sa sanble on fanm politik kap pale la. Sa vle dire ke e sa si li nan vwa w, li nan mo w. M poko di l nan aksyon w men sa map tande la son diskou ki ekstrememan politik. Eske Martine Moise gon pwojè politik kelke pa? Eske gon bagay kap vini? An nou pale de pwojè imedya Martine Moïse. Non men non, non diskou m sot tande la se se t yn fanm politik jan wap lage l la e e wap pa remake bagay la klè nan tèt ou. Ou kòmanse 1 2 3 ou santi l klè e eske ou gon pwojè politik Martine Moïse? Si w te fè si w te fè 4 an 5 mwa bò kote yon prezidan ki te soti nan mitan pèp la menm jan avè w. ki te soti lè l pral lekòl li te konn ki met grenn sèl anba lang li paske lè Prèvin t ap di bagay yo se pa bagay li tande l ap di se bagay ke nou tou lè de nou te konn viv lè w pral lekòl apre san manje w ap tounen sot lekòl ou pa konn sa w ap jwenn nou te viv tou sa yo. Men si nou te viv yo, nou rive on kote nou ka chanje sa pou rès la, n ap fè l, n ap chanje l. E se sa k fè ke m te prefere pale de pwojè imedya Martine Moïse, paske dè ke w pale, wè, bon nou voye dam nan pral nan politik, voye dam nan fè si sa, eksetera. M poko janm di l, paske sa k enterese m pou l vini nan kòmantè m la, eksetera. Ou gen dwa poko, Martine Moïse, ou gen dwa poko di l, men kèlke pa li anndan w. Eske ou vle fèl resoti kounya? Yo yo, m panse sa m di a ou konprann li. Non, ou konnen lè ou konnen lè nap fè entèvyou a e pa pou tèt mwen m fèl tou, m fèl pou piblik kap koute a. Ou konprann egzakteman sa wap di a men map eksplike w pou oditè yo ka konprann tou. Si w te fè 4 an 5 mwa. Bò kote on prezidan ki te soufri nan anfans li, ki vle chanjman pou sa k ap vini yo, m panse ke si l fè 85 mwa, ou te bò kote l kloz konsa, anpil bagay ke w konprann. Si jodi a m ap mande jistis pou pèp la ka gen yon alemye, gen anpil bagay ke m konprann. Men anlemye m ap mande a, se pou anlemye ke m tande moun ap mande, se yon anlemye ke lè m te piti m pa t jwenn, e ke koulye a gen posibilite pou m fè lòt moun jwenn li, e m ap fè lòt moun jwenn li. Sa vle di ke Prezidan Jovenel mouri, men kòm m sot di talè a, se 15 milyon Jovenel ki genyen koulye a, yo pa ka tiye non 15 milyon an. Genyen k ap ret vivan kanmenm. pou kontinye batay la pou lavi rès yo chanje. Antouka, 15 milyon se yon anekdòt li ye oubyen se yon referans dòdre politik piske jodi ankò gen de moun ki klèman idantifye yo si yo ta jwenn Jovenel Moïse ankò yo t ap retouye l. 15 milyon se t yn fason de pale piske jou ojoudwi ankò gen de moun pa egzanp. Ki kantite? Non, jisteman non se pou m di w ke jan w di 15 milyon se vrèman pa tout moun paske jodi ankò gen de moun si yo te jwenn Jovenel Moïse ankò yo t ap retouye l. Konprann. M ap kenbe 15 milyon an paske jiskaprezan, 15, 11 milyon ke yo di ke nou ye an Ayiti a ak 4 milyon k nan dyaspora a, nou ka plis. Se la 15 milyon m nan soti. Sa vle di gen 11 milyon moun an Ayiti, gen 4 milyon moun nan dyaspora a. Men 11 milyon ak 4 milyon an, li gen ke dèyè l. Rès sa yo se moun sa ke m konsidere kòm ke, paske lè y ap, lè y ap pa, yo di gen 20, gen yon moun ki te fè yon entèvyou la fwa pase, li di gen 20 fanmi an Ayiti se yo menm ki bloke peyi a. Lè w gade 20 fanmi sa yo, konbyen moun yo reprezante an fen de kont? Men yo gen ase de pouvwa, yo gen ase de bagay nan men yo, puiske yo la depi dèzane, yo wè prezidan pase, prezidan pase. Yo fè cumul de capitaux, ki vin fè ke yo gen kòb nan men jodi a pou destabilize peyi a pou anpil tan. Men sa yo pa t panse, yo pa t panse ke yon jou, ke gon moun ki t ap vini, menm si l pa gen tan fè anpil bagay, men l gen tan ouvri je pèp la. Lè je pèp la ouvri, li difisil pou fè l dòmi ankò. Li difisil. Martine Moïse, 1 an apre. Eske se reyèl? 1 an apre, 1 an apre, 1 an apre, e di mwen, e eske ou konfyan ke Jovenel Moïse ap rive jwenn jistis, ou sot di l, plizyè jij denstriksyon deja pase sou dosye a, gen k ale, gen k tounen, e jodi a ou santi ke le nouvo jij denstriksyon l kòmanse ap fè de demach e envite moun eksetera, eske kèlke pa ou konfyan 1 an apre? Bon, anm jis gade kòman bagay yo te kòmanse. Kòm ou di, nou sou sekyèm jij denstriksyon ki te pase, gen de jij lè w wè yo vle fè yon travay, yo tiye grefye yo, yo fè jij la kouri. Men se ke tout sa k te pase deja yo pa t dekouraje nou. Nou jis rete konfyan ke sa k gen pou vini ap fè yon bon travay. e ke prezidan ap ka jwenn jistis. Pase lè map gade, wap gade Patrice Lubumba, Thomas Sankara, si jodi a yo ka pale de jistis pou yo, Jovenel Moïse on jou tou, wè depi kilè ka sa yo te fèt? Sa gen trè lontan. On jou tou m konnen Jovenel Moïse ap jwenn jistis paske m konnen pèp Jovenel Moïse mouri pou li a, pap lage l. Pèp la Jovenel Moïse mouri pou li a pap janm abandone l. Li te kanpe bò kot pèp li, pèp la ap kanpe bò kot prezidan l. E prezidan l ap jwenn jistis. Prezidan ap jwenn jistis se sa anpil, anpil moun swete. Menm si gen de moun ki te di ke Jovenel Moïse yo te deja tiye l deja dan lopinyon nan jan yo prezante l. Martine Moïse, ou menm avèk ansyen prezidan Jovenel Moïse, Lè n chita n ap tande tout bagay k ap di de nou, tout bagay y ap di nan radyo de moun lopozisyon ap atake nou, kòman nou viv sa? M sonje te gen yon epòk yo te konn menm ou menm endekse w, akize w, menm teni vestimantè. Kouman peryòd sa, kouman nou viv li? Paske gen de lè, m santi ke malgre moun yo ap pale, pa gen okenn chanjman, ou toujou rete moun ou ye a. Kouman w viv sa? Piske jodi a n antre nan yon sitiyasyon anndan peyi a kote ke moun di nenpòt bagay sou moun nan radyo. Men, piske li te sistematik, kouman ou menm ou te viv sa, ou menm a prezidan an? Paske mwen sa m te wè nan sa Guerrier, sa se te yon machinasyon. Yo kòmanse avèk asasina karaktè a pou ke lè asasina a vin fèt vrèman, pou yo di a, Moun sa k mouri a se pa t yon moun ki te vo lapèn. Se konsa ke yo te planifye l. Men malerezman se pa konsa l pase. Moun yo toujou nan tèt yo lè ou nan yon pòs il fo ke ou sanble a sa yo menm yo vle w sanble. Ki vin fè ke otomatikman ke ou antre ou pran posti oubyen ou pran e e e e kòm ta ka di manto pòs la ou mete sou ou epi lè w pa nan pòs la ankò ou vin pèdi idantite w Martine Moïse te Martine Moïse anvan l te premye anvan l te premyè dam li pa premyè dam ankò li retounen Martine Moïse sa m te vle moun yo konprann se sa m gen nan tèt mwen ke m te vle fè bò kot prezidan Jovenel se sa m te vle yo konprann. men se pa teni vestimantè m, se pa pye m ki kwochi ni se pa vant mwen ki gwo. M aksepte tèt mwen jan m ye a. M pa pral nan anpil moun ap, gen de moun k ap met ba nan figi yo, gen de moun k ap retire grès nan kò yo. Bondye voye w yon jan, aksepte w pou lòt moun ka aksepte w, pou lòt moun ki gen nivo ka aksepte w. Paske moun ki kritike w yo, se paske yo pa konnen ke ou gen yon idantite pwòp. Ou se yon moun aparantyè, ou deside kèlkeswa kote w rive nan sosyete a oubyen nenpòt ki kote, w ap rete ou menm. Paske lè w chanje e ke chanjman an al kite w, lè sa w vin rete san anyen. Manti Moise se manti Moise. Li se ansyen premyè dam, li toujou rete manti Moise. Kèlkeswa kote yon moun ap pran manti Moise, sèl sa k ap chanje, se ka petèt kwafi a. Men apre sa se sus ka parèt. Wi men menm jan tou wi si Bondye voye w a cheve ou pa gen dwa koupe cheve w rete egzakteman jan w ye a men gen lè pou ki te gen dwa di bon se yon kesyon de edikasyon piske edikasyon fizik lan fò w fè l tou fò w al nan jim dèfwa fò w kouri fò w mache tout sa se Epoutan, m mache inè tè chak jou wi. Sipè, enteresan. Men pandan w di w mache inè, inè, inè. M preske gen 50 an, m pa soufri de okenn maladi, m pa ipètandu, m pa dyabetik, m pa anyen. E m veye sa m ap manje, donk mwen an sante. Trè byen. Men pandan, pandan ou di ke ou mache pandan inè, gen de moun ki ka di, bon, Martine Moïse sot pran yon pakèt katouch ki sa eksplike kòmsi li ka mache avèk fasilite. Kouman sante a ye jodi an? Fizikman kouman w ye? Jodi a 1 an aprè, fòm di w o debi m pat ka mache. M te fè yon 2 mwa. Menm lè w wè m t antre an Ayiti a, se efò m te fè paske pèp la te soti anba yon tranbleman de tè. Si prezidan an te la, prezidan an t ap bò kote yo fizikman, m t oblije vini, m pat gen okenn chwa. M te di moun yo menm si se sou branka m t ap vini. E pandanstan sa lè m te vini an, Kantite operasyon ke m te gen pou m te fè, m potko te fin fè yo. M te oblije tounen ofiramezi fè va e vyen, chak fwa m ale m fè youn apre sa m tounen. Men koulye a m santi m bokou mye. M santi m bokou mye, sou kisa m ap travay la koulye a se sou fonksyonalite men an. Paske kòm mwen di w koud la li te eksploze, koud la pa egziste ankò, sa di bra a rete fije, se gade avèk dwèt yo kòman m kapab kòmsi pote yon asyèt, pote yon goblè. Kòmsi pou pou dwèt yo retounen gen fòs, pou si m gon bagay kenbe nan men m pou l pa soti. Donk se sou sa ke m ap travay la kounye a, o pwen de vi sante. Un an aprè ou pa mouri, Jovenel Moïse mouri, eske se mèsenè yo ki pa t deside tiye w, oubyen se la providence, oubyen se Ce sont des esprits paske anpil moun toujou konsidere Martine yo di Martine son moun ki gen gwo afè lespri etc bagay mistik. E eske se paske jodi a ankò Martine Moïse e anpil moun ap kote w la lemond ap kote w gen moun ki paka konprann kijan w fè jodi an w ap pale la w vivan ankò. Ba le mond yon repons a sa. Se pa ke nenpòt jan w reponn ou genwa pa konvenk de moun. Men ki sa k eksplike de pwofesyonèl vini e ke jodi a nou de nan yon chanm ou rete vivan pandan w ap pale de enn an apre jodi a sante w kouman sa ye? Paske gen de moun ki septik, ki pa ka kwè bagay sa a. Ban w repons a moun sa yo. Enben, moun ki septik yo, se ke rapò medikal yo la, piske se pa mwen ki te trete tèt mwen, nan moman m pa t ka pran twòp twòp desizyon, e mennen yo mennen m nan lopital, epi pandan dè mwa yo fè tout rekonstriksyon pou yo fè sou mwen sou kò m, m ka konprann ke toujou gen de moun ki septik. Mwen septik, m pa la pou m konvenk pèsonn, m la sèlman pou m di de fè. Jou swa sa m pa mouri Guerrier se la providence paske m rete kwè ke lavi s on sèl moun ki bay li s on sèl moun ki deside tou ki lè w ap travèse epi kijan w ap travèse menm mwen menm m pa fin twò konprann kòman m te fè rete vivan jou swa sa paske lè yo rete nan chanm nan lè yo rantre nan chanm nan. Yo chak te kouche atè a nan yon bò kabann pou si bal mawon ap pase pou matla a pwoteje nou. M te fas yon ti jan fas ak pòt la, lè yo rantre se mwen yo wè anvan. Premye rafal la, Guerrier se mwen k pran l. M ap gade prezidan an sou pa lòt bò nan lòt bò kabann nan epi m wè zye l ale wou kòmsi nan kè l li di wou Bondye madanm mwen mouri. epi m fon ti leve tèt mwen tou piti anba kabann nan, m fon ti souke men m. Epi m santi l reprann fòs li reprann kouraj. E s ak menm fòs ak menm kouraj sa a ke l travèse. Lè ke yo fin pran tout sa y ap pran an, yo vandalize chanm nan, y ale, epi vin gen yon silans, epi m di tèt mwen si m vivan prezidan ka vivan tou, ban m di l ann al lopital. Epi lè m fè sa pou m leve, bra m ret atè a. M fè lòt bra a pran bra kole nan san an, epi m glise dèyè m pou m al jwenn li. Epi lè m rive, mwen gade l danfas pou m wè zye l ouvè, zye l soti, m di bon, y a ryen a fè. Epi lè sa a, m di yon mo, apre m mande Bondye padon pou mo a. Pase m di Bondye, poukisa m ret vivan la a? Poukisa on sèl jou swa, m gen 2 pitit mwen anba ap mouri, men mari m mouri bò kote m? Sa n ap fè la a? Epi m vin jwenn gason an ki ansanm avè nou, ki monte vin wè kòman nou ye, epi m di, Oke, mèsi Bondye, gason an vivan. Epi on minit pa pase m wè timoun yo parèt, ok bon koulye a m gen fòs nèt. M di Bondye mèsi. Bondye fè afè l jan l konnen Guerrier. Lè l mete w nan misyon li ba w zam pou goumen ak misyon an, lè l deside rale w tou li rale w. Pa gen moun ki panse ke Gabriel ak Thema te ka ale menm jou menm kote menm lè. Etandiske nan moman sa yo pa t sipoze te ansanm. Plan an pa t pou yo te ansanm. Men Bondye rele yo. lè l bezwen yo ak jan l bezwen yo. M di Bondye mèsi. Se li menm ki konn poukisa l kite m. Pandan w ap rakonte resi sa a, gen yon bagay ki pase nan tèt mwen. E pa se entèvyou sa a pou listwa e pou laverite. Fè resòti sa a pou mwen. Pandan w kouche atè a, èske ou te santi oubyen ou te tande ke yo t ap frape prezidan an? Paske foto yo, imaj yo montre se yon moun yo bat avan menm yo egzekite l. Eske ou te santi sa pandan w atè a w ap viv sa, w ap koute sa? Non. Yo pa di prezidan an yon mo. Yo pa menm manyen prezidan an ditou. Paske yo vini, yo te vin chèche yon bagay. Lè yo fin jwenn bagay la, bon m te fè de twa tan nan lopdvk donk m tande espanyòl menm si m pa pale. E yo fin jwenn sa yo bezwen, m tande mesye a di se li menm sa, epi gon moun ki rele nan telefòn ki bay deskripsyon prezidan an. Son moun ki nwa, ki mens, ki wo, epi gen lè moun ki a lotre bou di fil, li di ok se li menm, moun ki te kenbe l 1 jou avèk zam manch long nan, Tout ti vil de la tèt oke. Men pou kòman palavon lagè ye, yo pa janm di l yon mo, yo pa janm mande l kisa l pot pou vann, yo pa janm di l anyen. Ni yo pa manyen l, ni ak men, ni ak pye. Yo tire l pandan l atè a. Pandan l kouche atè a. Zam manch long nan yo rrrr yo balon rafal. Ou wap tande sa man ti Moise. Abou abou bon non sèlman tandel map plizoumwen viv li piske jan kabann nan ye a pa paske kabann nan yon ti jan ba paske m te vle antre anbal poum te ka plis pwoteje tèt mwen m pa kapab paskem twò gwo men dan lòt fas kabann nan map gadel Se sèl li menm ke m te ka wè. M pa ka wè pèsonn lòt moun. Paske jan tèt mwen ye an, m pa ka nan, m pa ka wè pèsonn. Sa vle di ke ou pa viv lè y ap egzekite l la? Mwen viv li. Se sa m di w la, mwen viv li. Se yon, yon li k fin jwenn sa y ap jwenn nan, yo rele, yo mande, yo bay deskripsyon l, epi moun nan ki te kenbe l an jwa yo tire l. Paske se kouche l te kouche. Epi yon nik fin tirel tout moun deplase tout moun deplase yap fouye yap fouye yap fouye apre yon tan yo fin fouye epi yo ale. E bon funeray. Kesyon tou map poze tèt mwen se si ke yo pat jwenn papye sa anndan an eske yo patap la toujou jodi a? Se sak fèm bezwen ou pa konnen ki sak nan papye a. pou m ta wè ki sa ki ki konpwometan ase ki pou jistifye masak, sakrifis yon prezidan. Pou met tout yon peyi nan pwoblèm, pou met tout yon peyi nan tèt anba, pou redui tout yon peyi an sann. Se pi gwo kesyon m toujou genyen 1 an apre Guy Philippe. dokiman sa paske yon bagay mwen di tèt mwen prezidan an pa fè dokiman prezidan son prezidan de la repiblik li ye. Wi dokiman sa siyoman l soti nan yon enstitisyon nan yon enstans pou l vin jwenn li. Kanmenm eske se pa moun nan ki te bay enfòmasyon moun nan ki fin bay la ki bay enfòmasyon m pa konnen. Men m sèlman viv avèk espwa pou m konnen ki moun dokiman sa a te enkrimine. Men, enn an apre, w pa mennen yon ti ankèt, petèt pwòch prezidan an, de moun te ka gen done sou li. Nan ki nivo? Nan ki nivo? Paske, Lè wap gade kiyès ou pral mande, paske si w te konn tenè dokiman an, ou ta konnen ok m pral mande entèl, m pral mande, ou pa menm konn sa k ladan l. Tout moun ap ou pral mande koulè yo pa di w se pa yo menm piske se moun yo ki o pouvwa toujou. Moun nan si l te fè dokiman l la pral vin di w ke se li ki te fè l? Non. Men pou nou pale o pouvwa la, kòman leta ayisyen sipòte Martine Moise oubyen la famille Moise eske gen de sipò ki vin jwenn nou eske gen de kontak ki fèt malgre m konnen ke ou klèman e pote plent kont premye minis aktyèl lan Ariel Henry e eske gon relasyon kanmenm ant palè nasyonal m konnen te dwe gen pansyon etc kouman sa jere relasyon la famille prezidansyèl e leta. Lè m vini Minis Finans lan avèk Premye Minis la nonmeman di m ke dapre konstitisyon an Leta ayisyen pa dwe ni prezidan an ni mwen menm anyen. Piske yo di m sa, kisa pou m fè? M jis dakò. M bay rent. M pa resevwa anyen nan men pèsonn. Non pa gen pansyon m konnen yon chèf leta ki gen pansyon. M tap resevwa gen yon etidyan wi. M tap goumen pou ke se travay prezidan tap fè yo pou ta fini. Paske gen de wout ki te kòmanse ki te vrèman tenu prezidan a kè. Tout bagay kanpe. Sa vle di menm chèk pansyon prezidan an lafamiy Moise pa resevwa? Men yo di prezidan an yo pa dwe l, selon sa m konprann yo pa dwe prezidan an pansyon. Piske yo di m yo pa dwe ni prezidan an ni mwen menm anyen. M pa nan tripotaj, m pou ki moun ki te di m? Minis finans? Premye minis? Paske menm si yo tap ba yon pansyon, li ta byen kontan, omwen gen kèk ti travay li tap fè k tap fini. Paske mwen te kwè si yon moun mouri pou travay ou, yo pa ka choute w konsa tankou yon chyen. Yo pa ka voye w jete tankou w pat vo anyen. Men, men, Map ap di Moise, gen de moun ki repwoche w pa le fèt ke ou pat dakò dan yon seremoni ofisyèl ki te fèt pou ansyen chèf Leta a. Yo te anonse ke yo pral fè yon seremoni ofisyèl, men ou menm ou te prefere di ou prale dan le nò avèk kadav Jovenel Moïse. Eske sa se pa yon pretèks ke yo itilize pou yo di ke ou te rekipere Jovenel Moïse, ou pat menm rekipere le chèf de Leta? Ou deside pran mari ou. Ki sa ki eksplike ke ou pa p davi ke genyen yon seremoni ofisyèl ki fèt swa nan Pòtoprens oubyen nan Palè Nasyonal pou pou dire des mots d'adieu à l'ancien chef leta? Bon, pwoblèm mwen te genyen se pa ke m te gen yon pwoblèm pou yo pa t fon seremoni pou li. Men se lè m ap tande chif kisa seremoni sa pral koute, m konnen Jovenel Moïse pa t ap dakò. Pou antèman ap koute 300, 400 milyon de goud, san l ton ti jan di. Se sa k fè ke nou te chita, nou te reyini nou an fanmi. Nou te di pa gen pwoblèm, n ap antere frè nou, n ap antere tonton nou, n ap antere mari nou, n ap antere papa nou. Paske yon peyi deja pa gen kòb, pou gen 300 milyon goud k ap soti ladan l pou fè yon antèman yon moun, Mwen m pat m pa ta ka kosyone sa Gen ou wè si se sa map peye jodi a m pa gen pwoblèm map peyel ak fòs ak kouraj e sim ta gen poum te pran desizyon ankò 1 an aprè se egzakteman menm desizyon an m tap pran paske on peyi k deja pa gen kòb menaje moun yo mezanmi menaje pou ti sak gen an poul ka fè pou yo. Antèman sa li fèt egzakteman nan vil Kap Ayisyen. E se pral pandan seremoni an, apre tout moman difisil sa a, lemond pral wè Martine Moïse souri, apre Jean Charles Moïse glise yon ti pawòl nan zòrèy li. Ki sa k te fè w souri lè Jean Charles te fin pale avèk ou? Pou listwa e pou laverite. Se pa grè, m toujou kenbe sa tankou se, se, kòman m ta ka di sa? Pa an sispann, san bal kache, men se pa anyen an patikilye ke l te di. Men, lè Moyiz parèt devan ou, premyèman Moyiz di w, ak sa Moyiz di w sa l ap di w la, menm si w pa t anvi ri, w ap ri. M pa konn si se yon kalite li oubyen si se yon defo, men depi w ap tande Moyiz, gen de moun menm ki rele Moyiz anti-strès. Depi w ap tande Moyiz ou pa ka pa ri. Donk, fò ou konnen, jodi a m ap di w li se pa anyen de patikilye ke Moyiz di. Ou wè m mèt kòmanse reponn kounye a? Se kanmenm yon kesyon dabò. Eske. Yon pwosè si w pa mete l nan kontèks li pa gen moun k ap konprann li. Prezidan Jovenel se te yon moun ki te pliryèl. Se te yon moun pou peyi a li te deside fè nenpòt konsesyon avèk nenpòt ki moun depi se nan sans pou byen pou peyi a. Se nan sa prezidan te gen anpil moun nan opozisyon an ke l te konn pale avè yo. E se pa rapò. Menm sa k t ap kritike yo sou lezòt. Menm sa k t ap kritike yo, menm sa apre m ki ou vin konnen ke yo te patisipe oubyen yo te konnen. Li te bay tout moun yon chans. Mesye an nou chita, an nou gade kòman nou ta ka devlope peyi a. Gen anpil peyi ki te menm jan avè nou y a de sa senkantan, y a de sa swasantan. Gade kote yo ye jodi a. Pi pre nou gen yon peyi sa gen 230 a 40 an, li te pi mal pase nou paske li te gen yon jenosid lakay li. Nou menm nou pa jenosid, nou pa gen jenosid lakay nou. Se menm nou menm nan, se menm koulè a, menm klas la k ap goumen antre nou. An nou chita. Se nan sa ki vin fè ke prezidan an travèse, gen anpil moun ki vin salye w pa rapò a pale ke w te konn pale avèk prezidan an. Men ou pa ka di vrèman ke moun yo te amis de la famille. Oh mwen nou konnen Jean Charles Moïse te byen non nou konnen Jean Charles Moïse te byen apresye Damija yo soti nan menm rejyon yo gen menm sinyati men sa m te bezwen konnen pa egzanp eske sèt en ami de la fami anfèt si se yon zanmi m panse se wi si se pa yon zanmi se non sa vle di ke ban m reprann kesyon an ankò eske eske o final eske eske menm ou rekonèt misye kòm yon zanmi de la fami se te zanmi prezidan an. Eske m ka rele sa zanmi? Piske yo pa t sou menm echekye politik, youn te nan opozisyon, lòt la te nan pouvwa. Men te gen pale. M pa t ka di sa. Yo te konn pale pou wè kòman nou te ka chita mesye pou nou rezoud pwoblèm peyi a. Men se pa t ak Moyiz sèlman prezidan te konn pale. Non, m konnen, men la je parle de la je parle de Jean-Charles Moïse. M konnen prezidan te konn pale yon bann moun, men je parle de Jean-Charles Moïse ki rive fò ri kanmenm nan yon moman difisil. Se bon bagay ki piti. Se bon bagay ki piti. Bon, m panse ke nou bal fèmen antrevi sa. Men, avan n fèmen, nou konnen ke pouvwa, le gouvernement, li envite la fami Moïse nan Mupana. E l klè, li di sou pa ka vin, ou ka toujou voye yon reprezantan. E pi l di tou ke mozole a, y ap remèt li la jodi an. Men li fen prè. Èske ak ki santiman ou resevwa envitasyon sa a? Èske ou pare, ou menm, lèzanfan e dotre fami, pou nou ale nan Nirvana a, nan moman de rekèyman nan memwa Jovenel Moïse? M te gen ti pwoblèm gaye avèk nòt la. Jan nòt la soti a, jan l parèt la, m te gen anpil pwoblèm avè l. Sa fè m t oblije fè yon nòt sòti tou mwen menm pou m ka dekline envitasyon an. Lè m fin fè nòt la sòti, m wè gen 2 atik ki sòti ki di ke Martine Moïse boude envitasyon leta de ayisyen, li akize moun de sesi de sela. M pa akize pèsonn. Nan nòt pa m nan m te jis fè yon rapèl. Rapèl ke m fè yo se pa t yon bagay ki te prive, se yon bagay ke piblik ke tout moun konnen. Men sèl ti pwoblèm m te gen avèk nòt ki te soti a, nòt pa yo a, se ke m te twouve l te manke elegans. Si prezidan an te sipoze antere nan sa yo menm yo rele mozole a, yo pa t janm te fè l. Un an apre, pa janm fè anyen. Koulye a yo pran nouvèl ke fanmi, zanmi, patizan, senpatizan mete ansanm, fè ti kotizasyon pou fè sa k pral fèt la pou ke 1 an nou pa parèt lèd. M pa t dakò pou yo vin ranmase l kòm yon kapital politik. Fò yo ta jennen yo pou yo sispann fè kapital politik yo sou mò. Se sèl ti pwoblèm mwen te gen avèk nòt la. M te twouve l te manke elegans. Yo te gentan te toujou fè l wi. Yo te gentan fè l on lòt jan. Mwen m t ap reponn a li menm on lòt jan. Pase lè yo di w pare pou w remèt mozole, èske w konn kòman mozole a te fèt? Èske w konn nan ki pwen ke l ye la a koulye a? Lè ke ou ni ou di ou pare ou pare pou remèt on on mozole, lè w lè w soti nan pou remèt mozole a, se 3 jou anvan on chèk te debloke. Men, kisa k t ap gentan fèt nan 3 jou? Fò w sispann pran moun pou dakadan sovaj, Gaye. Fò w konnen ke moun yo se moun yo ye, yo gen san nan venn yo. Koulè ou pral krache sou tout moun ki te bay kout men pou ke mozole a rive la kote li ye a? Non! M jis mande yo, mesye dam, pou nou yon ti jan plis elegan, yon lòt jan pou nou fè bagay yo, se sa sèlman m di nan nòt pa m nan. Paske bon, il faut croire que Guerrier, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. A la fin de la journée m padone yo. A la fin de la journée ou padone yo, men. Vreman dènyan kestyon Martine Moise e la près ayisyèn pa jwenn ou souvan mwen mèsi paske ou akòde n antrevi sa e se vreman on eksklizivite men Martine Moise nou pa ka ale san n pa mande w sa piske e m pa ka fè piblik mwen an sa pou m pa mande w sa vreman m pa ka fè piblik mwen an sa pou m pa mande w li e. Gen anpil moun k akize w de bagay. Yo menm akize w nan lanmò de moun. Jodi an, m kwè se premyè fwa w pral pale avèk peyi a sou sa. Yo di tout kalite bagay de w. E gen de menm moun ki asosye w a lanmò de moun. E yo site klèman Monferrier Normal. Martine, peyi a devan w. Le mond ap fout ou la. M pa kwè n ka fèmen entèvyou sa san ke nou pa di peyi a yon bagay. Kesyon m nan m ap poze w li konsa, Kòman ou viv sa lè moun ap pale de kesyon m nan se konsa l ye. Kòman ou viv li? Martine Moise. Ok. Anvan m di kòman kòman mwen viv sa, m ap fè yon ti rale sou modus operandi moun k anfas ou yo, ki nan pouvwa koulye a, k ap kraze peyi a. Kòman yo travay? Premye sa yo fè, se labouk yo voye sou ou, yo sal ou, y asasinen karaktè ou. Yo di w ke ou fè tout bagay ki egziste sou latè se ou menm ki fè yo. M sonje lè prezidan Jovenel t ap pare pou te ale nan bay eleksyon, yo vin akizasyon l woy prezidan nan blanchiman paske yon moun te deside ke prezidan gen yon kont goud nan bnc, li deside ke kont goud sa a se yon kont dola li ye, li kominike sou li. E pèp la podyab ki pa konnen, li panse vrèman ke prezidan te nan yon bagay. Monferrier ta pral mouri moun ki te tiye la yo genyen nan men m pa kwè yo janm entèvyouvel m pa kwè yo janm entèwojel paske yo bezwen moun pou siye san an sou li yo bezwen moun pou pote chapo a tout moun jodi a apre prezidan fin travèse m panse ke yo konnen kòman Monferrier Dorval mouri. E se pa nan yon sèl yo te site kòm moun ki tiye l, yo di prezidan te tiye l tou. Yo lage sa sou tout gwoup. Kot moun moun sa yo te re Guerrier yo fè w pè. Se de kwa Humm! Kote madanm sa pwale a l pwale twò vit. Fò nou ralanti madanm nan. Menm pwòp Guerrier. Prezidan wè sil te dakò pou te tiye moun jodia li tap vivan paske moun ki te tiyel yo li tap gentan tiye yo anvan nou pa met moun sou latè li te deside kel pap tiye moun li pap tiye moun men fò yo konprann ke asasina de karaktè sa li pap pase dosye monferrier dorval la epi yo kontinye yo konnen ki moun ki tiyel yo konnen pou ki rezon pou tout rezon kel mouri yo konn tout. E youn nan premye rezon yo, mwen ka di sa koulye a, se akoz de konstitisyon an. Paske se premye moun ki t ap pouse konstitisyon an, ki santi ke nesesite ke peyi a genyen, nou pa ka ale avèk konstitisyon 1987 la ankò. E konstitisyon 1987 la, se avè l yo tout yo fè bè yo, se avè l yo fè kòb, se avè l yo piye peyi a, kote se yo ki gen tout pouvwa a. Prezidan fè tout pwomès yo, li pa ka delivre youn nan pwomès yo. Wè remake chak prezidan k vini depi sou twazyèm ane a, woy, vle pa vle fò l ale. Paske ou pran twazan pou w konprann sa w pral fè a. Se lè w fin konprann yo fò w ale. E yo menm yo la depi senkant, swasant an, se sa yo te di prezidan an. Ke bagay la gen senkant an, swasant an l ap fèt konsa. Yo pa wè poukisa yo vle, prezidan an vle chanje l. Prezidan an di ke nou gen 50 an depi nap vòlè, jodi a fò nou sispann. Men fò w konnen tout sa yo li pap pote yo byen. Yap akize w, yap akize madanm ou, yap akize tout bagay se dekwa pou yo detwi w. Asasina karaktè a, m te pran l pandan 4 an 5 mwa. Yo di m tout vye koze. Guerrier sa m te gen nan tèt mwen kòm plan, mwen vini m fè l. Ou se yon premyè dam, ou travay nan sosyal, ou okipe w de sosyal la, ou pa fè ankenn lòt bagay ankò. Se sa m te fè. Ou wè si m t ap tande moun ki t ap pale, m t ap tèlman rete nan yon ti kwen, m pa t ap janm ka fè anyen. Bien faire et laisser dire. Merci Martine Moïse nou swete w senpati toujou piske wap viv sitiyasyon difisil eske gen yon bagay de patikilye kap òganize. nan kad komemorasyon an eske fanmi an gen bagay ke lap fè e nap gen plis enfòmasyon sou sa nan jou kap vini yo e eske gen swivi kap fèt e an giz de konklizyon kisa ou anvi di peyi a pou n kapab fèmen antrevi sa e an ti mot. An giz de konklizyon, m ta ka di peyi a pa janm dekouraje. Jodi a l fè nwa anpil, lè w ap gade ki pri yon glòs luil ap vann, ki pri yon mamit pwa ap vann. W ap mande èske demen si Dye vle se pa wòch moun ap manje piske moun kòmanse ap manje ajil. Men dèfwa lè w wè l fè nwa, se lè sa l ap vin fè klè. Se toujou viv avèk espwa. Se toujou fè sa w gen pou fè chak jou nan lit ke w gen pou fè a kèlkeswa branch ou deside kenbe pou lide a. Men fò nou konnen ke si ke pa gen yon referandòm ki fèt pou yon nouvèl konstitisyon adopte, si ke eleksyon pa fèt, nou fèk kare nan fè nwa. E pa gen okenn chanjman ki ka fèt ke pa dèyè moun ki eli, ke pèp la chwazi. M konnen petèt ke se sa yo ka pè. Yo pral di, woy madanm nan ap prepare kanpay li. M jis pa tande sa moun ap di ankò. Men m panse pèp la sa k bon pou li a, fò gen moun ki kòmanse di l. Paske moun ki la yo, pa gen okenn chanjman ke yo ka pote pou ki manda ke yo genyen. Ou wè sa k fè y ap fè tout gagòt sa yo la, e paske yo konnen apre yo fin fè gagòt la, se nan tranzisyon yo ye, pa gen pèsonn moun k ap kenbe yo responsab de anyen. Sa di yo pa fè gagòt. Men pou on chanjman reyèl fèt, fòk nou gen on nouvèl konstitisyon. Pou peyi a ka byen dirije e pou tout pitit peyi a, m di byen tout pitit peyi a san eksklizyon. Pa gen fè entèl pa ladann, entèl la, non. Se nou tout, nou tout se Ayisyen. Wè si nou tout ta chita ansanm, nou chak ap pran ti bagay pa nou pou kont nou, se nou tout k ap peri ansanm. Donk m ta swete ke pèp la konprann ke jodi a, bagay yo pa ka fèt menm jan ankò, ke on tranzisyon p ap chanje lavi w. Men moun ke w chwazi pou dirije desten w, se li menm ki ka chanje lavi w. Mèsi anpil. Sa vle di Martine ap pèd eleksyon. E mèsi anpil tout moun. Ou gen kòmantè sou sa m di a non? Ou pa yon kòmantè non? Mwen pa yon kòmantè non. M di se e sa k pou chanje peyi a Gaye. Ok mèsi. Mèsi anpil Martine Moïse. Mèsi anpil. A byento. Ebyen dakò babay.